Jwèt la gate medam e mesye pa gen bouch gou menm pou chèf gangan vitelòm operasyon tònad 1 anpil rezilta nèg tonbe nèg anba kòd anpil biznis kraze lapolis fè dega nou pral envite w gen detay. Bonjou bonswa tout moun byenvini sou TV lakay Haïti.com Jodi an se mèkredi 8 fevriye 2023 e nou kontan avèk ou ak menm plezi an, menm onè respè a, menm kè kontan pou n kontinye enfòme w sou sa kap pase nan peyi Dayiti presizeman dosye ensekirite a la a ebyen lap fè raj kidnapin a goch a dwat lapolis pou lòt bò ap fè manèv pou fini ak dosye Vitelòm nan e nan moman nap pale la medam e mesye Vitelòm nan pwoblèm Vitelòm nan kouri, Vitelòm ebyen misye la a se nan blòk kenskòf ak tomasen nan zòn sa yo ke Vitelòm monte pou l al kache paske lapolis lage e san mil alè nan dèyè Vitelòm pou mete misye anba kòd pou mete misye mòtèlman blese si l posib paske jan operasyon Tònad 1 ap lage la a anpil moun di bon pa gen anyen k pou sove Vitelòm Si tout fwa ke l ta kite lapolis mete lapat sou li, nou pral envite w gen detay sou tout dosye sa yo la a. E genyen tou chèf gang Babekyou ki li menm depi kèlke tan nou pa t janm tande l, ebyen misye sòti nan silans li la e gwo dega fèt e je nèf an fanmi e alye, man yonn man e tout retounen la a pou de bon e nèg yo lanse Revolisyon an, e revolisyon sa ki te pran yon ti pòz enben l genlè sou play ankò la a, e Babekyou ki tounen dènye fwa a la ki fè gwo deklarasyon medam e mesye e Becky li menm pral kontinye retire donk move je yo ki nan peyi a, nou vle pale de nèg ki nan politik, senatè, depite, boujwa yo k ap ame nèg nan geto pou mete yo fas a fas, enben Babekyou di misye rize, misye sòti nan silans li, Nou pral envite ou an tande tou kòman enben lapolis yo menm nan dedouble la pou yo fini avèk donk kesyon vitelòm sa a kap fè moun kriye, kap kidnape moun, kap vòlò afè moun, kap kraze kay moun, kap kraze kay polisye, kap kraze komisarya, kap kidnape polisye, kap touye polisye, enben fwa sa a lapolis Frantz Elbe. Ki di menm lanse tònad 1 an la e tònad sa a genlè tout bon pou kraze Vitelòm, nou pral envite w gen detay tou sou divès polisye ki yo menm pèdi lavi yo anba men gang, anba men nèg ame e jiska kounye n ap pale la a Frantz Elbé ki se DG pnh la li pa janm di anyen se kòmsi nèg sa yo pat fè pati de pnh la. Jan yo pase la a Frantz Elbe pa janm di anyen e fanmi, zanmi, kamarad, dlo nan zye ki yo menm jodi a la a pèdi bon zanmi yo sa yo ki se 2 nèg ki tap bay peyi a yon kout men nan dosye ensekirite a e fwa sa a donk lapolis ki yo menm montre lè polisye tonbe yo pa kyè lè polisye tonbe donk sa pa rete anyen sou yo e se dan yo e se Se wont yo pase anba pye lè w wè yo fè yon ti piblikasyon men pou nèg sa yo anyen pa etone yo lè ou tande polisye mouri antouka nou pral envite w gen detay nan videyo sa 400 mawozo tou nèg yo fè dega antouka nap tounen pou yon pwochèn videyo. Lapolis deside pou yon fwa atake Vitelòm. Enben lasosyete wi! misye misye frape nèg yo retounen ankò jodia lapolis frape nan de gwenn yo malgre yo te tounen pou vin rebare wout ankò lapolis frape yo ankò lapolis antre nan fyèf nèg yo donk imaj nap gade la yo se anndan vant vitelòm lapolis antre pou al frape misye donk vitelòm ou se gwo towo gwonde. moun anpil moun Tòsèl ap di w se antreprenè. Dayè gon ekip moun Tòsèl ki di ke se mwen t kraze Tòsèl ak bouch mwen. Ke lè kout bal ap pete gen bèt ki nan zòn nan, bèt yo tonbe. Dayè pou misye chape poul li, dayè pye misye pa menm fin bon, se yon cheval li pran pou l chape poul li. Jan towo gwonde a, se kanpe batay li ye. Misye se yon nèg ki sipè entèlijan. e misye gen ekip nèg nan medya pa li kap travay pou li. Pa egzanp gon voice ki tap sikile kote ke misye di ke bon nagay nap fè makak, lapolis epi lap bay men bilan operasyon, 4 bèf, 2 cheval, blablabla. Efektivman gen bèt ki tonbe vre nan operasyon an. Nou pat konn sa? M te di sa hier. Gen bèt ki tonbe. Paske men avan m rive sou detay sa w nap gade sou ekran an, m pa paske m pral eksplike n kèk zòn ki la, Eben, gon bagay ki pase nan operasyon an. Pandan lapolis ap mennen operasyon an, se moman ideyal, Sencyr Simeon pa gen tan tande sa, gon voice ki ap sikile, Gen kèk polisye ki te gentan tande l wi men yo menm yo pa t fon. E polisye ki nan fon operasyon an, yo pa tande bagay konsa. E a m di nèg yo, lè n nan operasyon mesye, konnen ke nenpòt bagay ka rive. Sa di n pa gen tan pou n ap tande sa moun ap di deyò, nou pa gen tan. E nou nan operasyon, n ap afwonte danje a, afwonte lyon an nan kòn li, epi n ap vanse. Enben ekoute, e gon voice ki pran lari. Paske nan vèy operasyon an, antre giyimè gen yon kidnaping ki fèt. Mwen di antre giyimè. Paske misye rete lontan nan zòn nan, e materyèl Vitelòm ap itilize jiska prezan gen dout sou yo, Materyèl ke misye itilize pou l kraze kay polisye, pou l kraze mi pou l rantre sou Bèlvil, gen dout sou yo. Moun Bèlvi ap rele etsetera bagay, ou konprann, kòm si misye gen materyèl, misye vini la li plati komisarya Pernier a, li kraze l plat, y ap kestyone sou materyèl ki nan men misye, ki kote l jwenn li? Eske s achte l achte? Ki enstans ki bay li? Bon, sa son pwen detèwogasyon, mwen pa gen twòp detay sou sa m pa bantre la. Men, y ap kestyone sou sa. Ki kote Vitelòm jwenn materyèl sa yo? Avan yè m t ap montre nou. Y ap kestyone. Sepandan, pandan operasyon an pral mennen, men sa k pase. Pou la premyè fwa nan vi m tande bagay sa. Dayè, lè yo kidnape moun, Bandi yo pa janm vle moun konnen nan ki zòn ke yo kenbe moun nan. Sa pa janm fèt. Bandi, dayè, gon teknik nèg yo itilize. Kote ou wè, e sa te fè lè wap lokalize moun kap rele nan telefòn nan, si ou panse se la yo kenbe moun nan negatif. Yo gen dwa kenbe moun nan pa egzanp sou Bèlè, epi yo ou wè apèl la soti sou Vilaj. Nan lespri pa w se nan vilaj li ye alòske li la sou Bèlè. Yo ka kenbe moun nan vilaj epi w wè apèl la sòti nan zòn Dèlma, Dèlma 2. Lè w panse nèg Dèlma 2 t fè kwa poutan moun nan nan vilaj de Dye. Sa di nèg yo gen strateji yo itilize. Enben koute, jeneralman bandi yo pa janm kite pou moun konnen ki kote yo kenbe bandi yo, yo kenbe otaj yo. Bandi yo toujou pa janm kite moun konnen kote yo kenbe otaj yo. Eben, pandan operasyon an pral mennen, men sa t pran lari. Alo alo, tout moun ki sou gwoup la, se DG Kinton. Kèlkeswa moun ki gon kontak nan lapolis, rele, rele, rele. Paske nou konnen m lan, m lan men mesye, mesye Vitelòm yo la, e lapolis ap fè yon operasyon la a. Mesye yo trè fache de sa, oke. E nèg yo, nèg yo, nèg yo menase pou yo elimine m. Che gadon pèp mesye yon bay terib wi wè pèp sa li pap tande emisyon an men li jis anvi lanvi lanvi fè deblozay pa li tande wi ann tande misye non. Pandan m la nèg yo ap vin mennen operasyon an la silvouplè alo alo tout moun ki sou gwoup la se DG Kinton kèlkeswa moun ki gon kontak nan lapolis rele rele rele paske nou konnen m lan m lan men mesye vitelòm yo la e lapolis ap fon operasyon la a mesye yo trè fache de sa ok e nèg yo nèg yo nèg yo met. Bon sak pase zanmi sa la bon map bloke misye poul pa janm fè sa ankò non map tou blokel poul pa janm fè sa ankò wismine dezòd e sam wèl nan new jersey wood wood wood wood wood jersey map tou blokel ok li pap janm fè sa ankò mèsi anpil ok li pap janm fè dezòd sa ankò epim tou blokel bon mtou blokel sou whatsapp la tou Epi l pap janm janm janm fè dezòd sa ankò lè yon emisyon ap fèt pou ke l tonbe rele sou li. M pa konnen w, m pa gen randevou ak ou, kounye a w ap di m pa saj, m pa janti, men ou t pa janti paske w kraze emisyon m nan pou w tonbe rele m san ke m pa konn kiyès ou ye. Prensip la ekri w ekri m pa rele m. Ou konprann? Prensip la e sa l ye. Ou ekri m. Ou pa rele m. E sa prensip la ye. Ok? Ok ann kontinye. Souple Alo alo tout moun ki sou gwoup la se DG Kinton kèlkeswa moun ki gon kontak nan lapolis rele rele rele paske nou konnen m lan m lan men mesye mesye Vitelòm yo la e lapolis ap fon operasyon la mesye yo trè fache de sa ok. E nèg yo nèg yo nèg yo menase pou yo elimine m ou konprann tiye m si lapolis pa fè bak sa vle di ke degaje nou komèt janjak pou rele tout moun nou konnen pou fè lapolis fè bak ok pou fè lapolis fè bak paske se pandan m la nèg yo ap vin mennen operasyon an la silvouplè alo alo tout moun ki sou gwoup la se DG Kinton Kèlkeswa moun ki gon kontak nan lapolis rele rele rele paske nou konnen m lan m lan men mesye mesye vitelòm yo la e lapolis ap fon. Sa vle di ke kisa pou n konprann la sosyete s on peyi lè m di n s on peyi difisil s on peyi ki plis ke difisil eben se pandan operasyon sa a vòys sa ap sikile kiyès n tande se DG Kenton Louis se misye ki DG CNE. Misye mande pou lapolis kanpe operasyon an paske se moman l nan men nèg yo epi lapolis atake l riske mouri. Bon ok, bon banm di w yon pawòl seryezman Kinton Louis. Bon, ann di w ta mouri. Eben mèt la, kòm patriyòt, pito ou te ka pase pou sove lavi dè milye moun k ap soufri nan Pènye, nan Tòsèl. E patriyòt ou ye monchè. Dayè ou konprann, e pa dat w ap byen pase. Adou sa te ka rive ou mouri pou ka sove lavi lòt moun ki nan mizè, nan soufrans. Ou konprann sa m di w? Ebyen bravo ak lapolis ki pa t bay voice sa twòp enpòtans. Nèg yo pote boure yo frape. lapolis deside pou yon fwa atake Vitelòm. Lè misye sòti voice pou ap di bilan lapolis se sesi sela, son fòm de divèsyon, son fòm de matrakaj. Se manipilasyon k ap fèt paske misye li itilize sa menm kòm zam pou l fè divèsyon. On fason pou montre ke lapolis pa, se vre ke lapolis fè erè pa l, E yè m te di sa. Lapolis fè erè paske gen kote w prale, fò gen katografi zòn nan. Fò gon ide, fò konn kote pou sòti pou rantre. Men lè misye montre ke lapolis pa anyen ditou, m pral demanti misye a pati de sè zimaj. Pa egzanp, e se sa, e paske lapolis pa tande m. Pa egzanp, gade pou wè kote pèl sa a, l ap vide tè la. Men m ap di lapolis sa lontan. Paske baz vitelòm se e 3 rigòl dayè m kwè misye te menm gen peristil li nan 3 rigòl gade byen wi baz vitelòm se 3 rigòl se dumé sou basen jeneral. Remake pou wè se zòn sa t gen plis twou t fouye ladanl. Fò n gen bon sans. Otomatikman nou wè gen tout twou sa yo t fouye nan zòn nan, se paske gon gwo chèf ki la. Sa vle di, ou pa k ap chèche Vitelòm epi sa a tè a la Tòsèl w ap chèche l. Ou pa k ap chèche Vitelòm, sa a tè a Pènye w ap chèche l. Non! Non nou paka fè sa vivi metellus paske mwen di n sa chak jou men n pa tande ou wè la lè lapolis rive la se vre ke gen dega ke lapolis te kapab kòmsi gen bagay tankou m kwè gen je deje beton pran kou daprè sa m aprann men gen bagay pa egzanp la nèg yo fè espas sa tounen yon espas kote vòlò machin al sere Lè la police penetre la se anndan fyèl vitelòm l antre wi. Sa di poi pe nèg k ap di w ke la police pa fè anyen e pa vre vitelòm pran kou. La police poko janm rive nan zòn sa yo li pa fasil pou rive. Sa di si la police ka travèse 3 rigòl malgre anpil barikad sou wout lan la police rive ap pete bal a nèg yo Sa vle di ke si gen volonte, gon ti mwayen, m sur ke lapolis ka mete tout gang sa yo an derout, se swa nèg yo depoze zam yo, kouri kite zam, epi nan sa ap rive wi. Nèg yo ap rive yon moman, y ap kouri kite zam yo atè. E sa m bezwen, gade pou wè sa nèg yo fè la, gade pou wè. Vitelòm wi. Gade pou wè. Nèg yo mete yon barikad wòch sèlman, paske zòn sa gen anpil wòch. Nèg yo fouye yon pakèt trou. Tout sa yo se, se, m'ap gade, m'ap mande m' èske sa se pa zòn biznis Lasini an? Fò m' pale a lapolis pi pre, m' pa konn kiyès ki chèf operasyon. E men, fò n' pale a TT. E gen yon operasyon n'ap mennen mesye, fè m' kredi sa a, paske mwen m' di nou maten a. E gen bagay nou kraze bon ipe moun kap vin di w se bagay malere, abi. Pa egzanp si nou rive nan zòn Basen Jeneral kote nou wè yon konntenè anviwon 45 pye, m te denonse l dè le premye jou ke misye te vin plase l. Se yon konntenè l vin mete la pou l ka mete sòlda l. Kounye a l pran biznis ke l al mete ladan l. Sa di si n rive la nou wè se depatcha l. Lasini gen biznis nan menm lè l la ki nan gang Eskè ki se sòlda Vitelòm. E sa l fè fò n pala tenten. Mwen m di nou son ti kout men map bay. M pa gen kont ak pèsòn son ti kout men map bay peyi a. E ma retounen sou imaj nèg sa pou m montre n kiyès ki Lasini. Ou wè pa egzanp, ban m montre n sa, ban m montre, ou wè imaj sa la? La se 3 rigòl egzatteman ke nèg yo pral travèse la. Yo pa kapab paske pil wòch la bloke yo la. Devan w ap gade la se 3 rigòl li ye. Kidonk lapolis finalman nan anndan Vitelòm. Kalipoy pa ken neg nan media kap fala kap di bagay wi la police atake vitelom. Dayè nou konnen mwen menm se konsa m ye. Sa di si bagay la bon map dil bon sil pa bon map dil pa bon paske m pa ret a pèsòn. Poy pa ken neg kap fè divèsyon o sosi bay phtk m nan vòlò avè nou lè n tap gangle peyi a m t avè nou Ou mnde dwe ap denonse yo wi. Gen nèg se kounya wi yap pran pòz denonse. Mwen menm, mtap, mgen plis pase 10 ans mkanpe jan ou wè mkanpe a rèd wi. Gen bagay mgen dwa pat ka di yo paske mta atè. Men mte toujou gen pozisyon m rèd. Mpa nan vòlò ak kenn nèg isi non. Al mande Rony Colin, pdg Rony Colin mande li, mande l ba, dil, dil omwen, dil ba on ide sou TT. Sim konn nan vòlò a nèg isi. Sim janm nan asosyasyon a nèg isi. Nou fè respè m. E an m toujou site Rony wi. Misye te toujou respekte m kòm nèg ki kenbe liy li. M pa nan mache frite. M pa gen tan. Sa vle di ke zafòtre nèg ap di w Vitelòm ap imilye lapolis. Mwen m ap di sa, m lanse mesaj la aswè a. Si Vitelòm sou goumen. Jan poul boukannen te dil se kanpe goumen liye tonton se pa al kache ap pete bal epi ap pran pòz gwo nèg ou epi ou jwenn medya kap baw pale kap fè makak se kanpe goumen kanpe goumen liye paske nou bouke mwen menm mwen bouke dayè m pale de nèg sa yo tròp mwen bouke sosyete a bouke Li pa nòmal pou ke chak kote w pase, se yon chèf gang kap deside èske w ka dòmi, èske w ka leve la. Misye pran kay moun li vle nan zòn nan, pèsòn pa ka di l anyen. Avan yè, eben, lè yo pran bis sa, misye se youn nan nèg ki pral pèdi lavi l. E, gade byen sa m pral montre n la, kiyès ki pral touye misye, se towo sa, gade misye byen, Map chèche lòt imaj mwen konnen l pa twò fasil pou detente yon grenn nèg sa yo l pa fasil mwen konnen nap tcheke atè a se towo sa misye se ti misye leve yo tou lè 2 leve ansanm towo sa w wè ki ba la cheve l tcheng tchong nan se misye ki asasine kalanri Rezon an se paske ni misye ni Carl Henry leve sou menm katye, youn konn lòt. Enben, avan misye tiye Carl Henry, misye rele Marc Herod, avan l tiye Carl Henry, li fè Carl Henry rele manman l Pòdepè pou l di l ke li nan men chèf e li pa p retounen ak lavi. E non sèlman li tiye Carl Henry, jenn gason n sot gade an, li mete dife sou misye. Merci a toi Luckson Louissaint Frè Luckson di TT Monchè ou merite respè E m paka pa sipòte show sa Merci a toi et merci également à Mag Merci a fè pa n toutan Niners Da Merci à vous Ekoute donk se misye ki asasine jèn gason sa, misye aktyèlman se youn nan chèf gang ki fè pati baz kokorat san ras kap kòmande sou wout gwo mòn, basen ble, kap kòmande nan zòn ti bwa dòm, se menm nèg sa yo e se menm ekip nèg sa yo ou te wè majistra a tap pale w la wi. Nèg sa yo kounye a ki vin fè pati yo tou, yon pakèt ladan yo vin entegre gang sa, genyen ki nan Savyen k ap frape. Nèg sa yo kontinye ap frape sou Lakwa Peris, y ap frape. Donk se misye. E, gon enfòmasyon ke m jwenn, ta sanble ke misye li pa rete anba a non, misye toujou ale nan vil pou nan Pòdepè. Pa egzanp, m jwenn enfòmasyon ke misye te nan vil la avèk lòt 2 nèg avè li, gwo manch nan men yo, epi yo ap desann, byen poze. Sa di ke vil Pòdepè aktyèlman la, son vil ki kòmanse parèt un pti peu difisil, Kervens Dossou, paske bagay yo vrèman konplike. Donk, se jenn gason sa a, premye imaj lan, nou gade la, Carl Henry, ke misye egzekite, e vwala. Se notre Haïti chéri. Siva lavi kilè n ka vin la pou n ba w bon nouvèl nou pa konnen men sitiyasyon an konplike ok ban m ale rapidman avan m ale nan dosye sa gon bagay ki atire atansyon m ban m ale la rapid ok eske nou wè m oblije fon ti rete sou nèt la tanzantan moun ki gen youtube facebook 2 imaj ki sou ekran se 2 polisye gade yo byen paske mwen menm mwen la pou m ankouraje travay polisye yo menm jan si anndan lapolis la gen move je m ap denonse l menm jan m di w m ap travay son toro t rele snaypè Misye pa pè pèsòn, misye tire moun pou nenpòt ti detay, misye pa respekte pèsòn, kote timoun, kote granmoun, se pa vini w ki pou sove w. M ap travay sou misye. Avan yè m annik fè yon ti pòs epi m wè gen 2, 3 blofè son gwoup ki tonbe plenyen, o tete, m se si. Paske yo tout se menm vòlò yo. Yo tout se menm blofè yo. Sa di yo pa gen enfòmasyon sou nèg la non, Manick site nonl epi yo gentan m pa konn sak pase la tranblad pran yo. Nap gentan konnen. Sinon nou pap pale de menm sniper. Men si e de sniper pam nan map pale a, misye son kriminèl, on vagabon kriminèl notwa ki anndan lapolis e ki konekte a prèske majorite chèf gang nan kapital la. Tete kap pale ak peyi a. Rete branche. Lè m vin la map prezante n misye epi n lè sa na di m sa nap di a. E paske n gon sosyete dezòd, pa gen jistis, enspeksyon jeneral pa konn sa lap regle, dayè pa gen vetin ki fèt sou polisye yo vre, yo pa gen kontwòl anyen, frèn sèlbe chèlbè lap fè, sa di pa gen kontwòl anyen. Chaje polisye move je ki nan operasyon tou ak bon polisye. Rete branche. Sa di si genyen on bon polisye kap travay, japlodi. E ma anpil bon polisye kap travay yo, yo konekta ak tete. Son verite liye. Sa di neg ou et sou vap atake tete et se polisye yo pa fin bon moun. Aske pou travay map fe la, pa gen ken bon polisye ki dwe atake m. O kontre tout dwe bon kote m. E le yo pa ba yo ti kat la, mande l pou yo. A di tout bon polisye dwe ap bo kote TT. Depi yon polisye ap atake TT li pa fin bon polisye. Mennen ankèt sou li nan limedya. M klè sou sa? Ok, 2 polisye sa yo, misye rele Stevenson Louis. Premye a, sa w wè ak a inifòm nan. Misye se Stevenson Louis. Dezyèm nan, se misye ki rele Dodly Lafont. Eske n sonje m te fon emisyon m tap di ke m pa konprann. Se vre evènman yo vini kom si youn apre lòt. Men, kelke swa jan yon polisye mouri ou byen disparèt, yo tout gen menm enpotans paske yo ap travay yon enstitisyon, nan yon enstitisyon. Ok? y ap travay nan yon enstitisyon. Sa vle di ke la polis dwe gen kontwòl kòm si manb li yo. Ekoute, premye imaj ou wè ka inifòm nan, misye rele Stevenson Louis. Mwen di yon semèn avan ou tande te gen 2 polisye nèg vilaj te atake, nèg krache dife pran misye. pandan l sot chanje chèk li nan Bank Santral. Stevenson Louis. Misye se timoun ki leve la nan Delma 2. Sa di sou wè misye nèg yo pran li pa retounen, se poul boukannen bay lòd pou misye pa retounen. Misye sa a te al leve Dèlma 2. Pandan misye sot chèche, sot chanje chèk li, nèg krache dife yo pran misye. Jis moman n ap pale la a, pèsòn pa konn sa misye devni. Lapolis pa janm di anyen sou misye. Alòske, lè m al mennen ti ankèt mwen sou Stevenson Louis, misye se yon bon polisye, m kwè misye te nan dcpr. Misye pa yon nèg ki konn nan zafè moun etc. Sof ke misye se la Delma 2 l leve. Apre sa misye jan zòn nan vini a misye vin genlè la monte sou 24 yon anlè sou 18 sou 24. Pandan misye sot chanje chèk li nèg yo pran l. Nèg krache dife yo pran l. Avan yo tiye misye, selon enfomasyon ke nou genyen, yo rele poul boukannen mande avi, se nomal, paske nèg yo pa pral ati yon polisye san aval poul boukannen. Ta sanble nèg yo te gen soupson pretekstan ke misye, misye kom si swa ta bay enfomasyon sou yon bagay konsa. Misye pa janm tounen anko. nèg vilaj atake pandan nèg yo te nan yon machin pnh nan zòn ri Chareroi epi yo atake nèg yo. Lòt polisye a blese pa bal e bandi yo yo kidnape misye. Misye ti nèg Kavayon nan Sid. Nèg trè saj. Eben, Lè nèg yo rive pi ba machin nan pa vle ale, nèg yo dezabiye machin nan, te gen zam yo pran li etc epi yo pati a misye.